Misye sòti nan silans li e misye anonse lòbèy, misye anonse dega sou peyi a, misye anonse masak. Enben selon sa asasen Izo li menm fè konnen, toutotan Bwa Kale a poko rache l, li menm Lanmò San Jou, Ti Lapli, Vitelòm poko gen bwa kale enben se li menm ki pral bay popilasyon an bwa kale medam e mesye enben izo la a misye fè konnen nan jou kap vini yo la l pral fon pase wè moun kabarè sous matla moun kanaran pral gen pwoblèm moun dèlma pral gen pwoblèm Paske misye di son pakèt inosan yap touye kidonk se pa bandi se inosan yap touye enben se sa ki enben pral fè izo mete pyel atè a la nan jou kap vini yo la pou misye enben al bay popilasyon an bwa kale pa yo nou ap di anpil moun ki ayiti fè prudans anpil moun enben ki ayiti fòk nou veye nou Paske asasen sa yo se yo kap se yo k mèt peyi sa a, sa yo vle se yo yo fè, sa yo pa vle se yo yo pa fè kidonk fòk nou pridan medam e mesye, ebyen se youn nan rezon ki fè nou kouri vin enfòme pèp TV lakay ayiti pwen kòm nan yon fason pou nou mete w anbè sou pik ou pou pa al pran donk nan anbiskad nèg pou pa al pran anba kout bal bandi ame sa yo anbè ki yo menm kap teyorize popilasyon ayisyèn nan medam e mesye nou pral envite w gen detay Lòt gwo nouvèl ke nou pote pou ou la, nan menm videyo sa ou pral sezi tande aksyon ansyen senatè Don Kato alyas Nèg Poupou a, anben ki li menm se youn nan nèg ki toujou ap antre sòti anndan Vilaj de Dye selon Jonas aka Ti Maoka, anben ki misye ki se yon ansyen abitan anndan Vilaj de Dye, kidonk se la misye grandi, se la l leve, menm si aprè misye vin vide lè lye pa rapò avèk sa k vin pase misye. Enben jodia la misye konfime wi li te konn wè Don kato antre anndan vilaj al chita ak izo al chita ak manno enben nou pral fè w tande koze ki gen nan peyi sa ou soti vilakay haiti pwen kòm nap tounen. Map salye tout moun kap viv lan mond lan nèt spesyalman ayisyenm yo kòman nou ye kòman nou ye pa vin pale anpil la wi 3 minit sèlman 3 minit ee moun akayè moun kabarè poze nou. Sim pa poze nou nap wèl. Ou wè moun sous matla tap bat kò yo, depi se sivil kap soti nan zòn minotri ki pase anba yo rache yo, m voye dinozò yo al kote yo lan sous matla, yo lage, m tou pran zòn sa. Nou jwenn anpil la manchèt wi, nou kite sa yo atè. Nou te fon reyinyon kilè sa? Nou vini nou atake E pat atake non N al dèyè atake sous matla nèg mwen yo Nou kite anpil atè Sa k gentan kouri kouri Humm Yo vin a blende Sa k gentan kouri kouri Kilè sa n ap fè yon reyinyon anndan kabarè Dinozò yo al ban n vizit Sa k ret atè ret atè Sa k gentan kouri kouri Dinozò yo Nan sous matla poze Pa atake moun yo kabarè Moun kabarè Akayè poze n. Pou sa pa pi grav. Paske depi n ap bat kò nou, ou wè kote n ye a, e la m pral jwenn nou. Anndan kabarè. Li ka pi, sa ka pi grav. Apre sa, m tande Bwa Kale, Bwa Kale. Si gon bon Bwa Kale k ap fèt, fò Izo pran nan Bwa Kale. Fò Ti Lape pran Bwa Kale. Fanm an novanm bwa kale ki li bway bougòy Jeff Lixon vitelòm lanmò san jou yeah fò nèg yo fò tout pran bwa kale si gon bon bwa kale kap fèt la mwen wè gon pakèt inosan ap tire nan lari a m tande bwa kale bwa kale moun ki te gen konta moun bwa kale bwa kale bagay sak pase debisi a piga m panse kòmsi se de twa grenn moun ki melanje a de twa lapolis fatra de twa polisye fatra yo panse yo fò non eh eh. Wè nèg nou dwat tal pran Debussy yo, nèg sa yo ki deplase a, menm yo menm yo nan kont antre yo, nèg ki mache a bal yo, a machin bal la, li fè wout pal, li kite nèg yo lanwo, nèg yo rete a sèl chajè yo avèk de twa grenn bal, nou tou pwofite de sa ok, ok gen de twa nèg nou rache, menm ke pami nèg nou tap rache yo gen anpil nèg seksye kout pa rekonèt, anpil inosan rache oh, eeh, eeeeeee moun petyonvil. M tande n kanpe an bwa kale moun delma m ok majorite yo a tout moun petyonvil non humm ebyen wè la nou menm nou kanpe an zam pale nou kanpe an zam pale mwen n ap rache inosan ap rache bagay mete n sou men nou vin atake izo lan kwen an depi n pa ka rache m sa pa gen bwa kale epi trè byento nou ka jwenn yon ti vizit wi. Nou ka jwenn yon ti vizit. Yeah, vide lòm, lanmò, lapli, Noman, Jeff. Langi, sa w panse si m bay yon ti vizit anlè a? Pou m tonbe sou Don Kato. Pase m met Don Kato tou nan tit lan. Don Kato, s on nèg m twouve misye gen yon odas. Ki yon ti jan, kòman m te kapab di w sa, ki twòp. Don Kato, kèlkeswa moun ki konn paj Don Kato, koupe ti bout videyo sa, ou mèt koupe l e tag li pou mwen. Nou mèt tag li, konprann, pou l konnen gen yon nèg Vilay de Dye k ap pale de li. Mwen menm m sot anndan Vilay de Dye, èske ou byen konprann, m te konn ap gade, m te konn ap gade Don Kato anndan Vilay de Dye. Ou konprann kòman misye te konn ap antre soti nan Vilay de Dye. M pa vin defann Tony Mix non. Tonymix se nèg konprann sa m sou lan kal jwe pou nèg sa yo konprann si nan kesyon nèg ap pral jwe pou nèg sa yo yo tout ap bay yap bay nèg sa yo bwa kale ke yo bay Tonymix bwa kale tou èske w byen konprann èzi si nan kesyon pral jwe pou nèg sa yo wal pran wal wal wal wal wal wal wal wal pran bwa kale ou pran bwa kale w sa e vi prive w konprann sa m sou lan m pa bay Tonymix regman anyen pou mwen m pa bal regman mèd pase misye te menm antre nan manman pèp la lè lè pèp la tap lè yo tap eseye e e e e e e e pale sou sa Men pwoblèm mwen vin genyen, si e sèlman si nou di n ap tiye nèg pou kesyon al jwe pou gang, nou gon valè atis nou gen pou n touye. Ou konprann sa m di sou la? Nou gon valè atis nou gen pou n touye. Ou konprann? Paske si n ap pale de al jwe pou gang, tande byen sa m di an wi, si n ap pale de al jwe pou bandi, al jwe pou gang, al jwe pou chimè, al jwe pou vòlè, ou konprann, pou kèlkeswa sa n ap di an, sa vle di nou gen anpil atis poun touye pase wè Don kato wè Don kato kap pale la Don kato bliye epòk adly Don kato bliye epòk ti fefe Don kato bliye epòk tchò bato liksonn Don kato bliye epòk nèg sa yo. Owen si Don kato ka ouvè ti bèk santil la nan fason lap pale la a ou konprann sam di w la poul pale ba Don kato te ka kite tout moun pale men Don kato pat dwe ouvè ti bèk santil lan poul pale nan bagay sa yo menm Don kato bliye epòk sa yo monchè tout epòk bò alaska lè te konn gen atè plat bò alaska lè lè lè lè lè Don kato te konn tout avèk nèg ti frè yo nèg ezekyèl yo lè ezekyèl te nan lari èske w byen konprann Don kato bliye bagay sa yo. Brandon Kato bliye si se li menm ki fè frè Ezekiel, Jorel jwenn jwenn djòb nan palman tout jan de bagay sa yo ou konprann sam di an misye bliye bagay sa yo menn misye ouvè bouch li mesye m tande m wè misye kap pale kap di yo menn m sezi menn yo Don Kato menn fò fò fò gen moun ou gen dwa bliye men gen moun ki pa bliye w menn mwen m se youn nan nèg ki pa bliye w menn paske m te konn wè w anndan nan zòn bò lakay mwen menn. Ou konprann tout epòk ti fefe, ti fefe se te yon ti, pou moun ki pat konn ti fefe a, ti fefe se te yon tiyè a gaj, misye se te yon tiyè a gaj e ke Pilat te genyen, Pilat te vin manje misye, men pandan misye Pilat te gen misye a men misye te nan vilaj, misye te nan bazad li an, ann di misye te nan bazad li an, ou konprann, misye te nan bazad li an. e misye se te yon tiyè a gaj, tiyè a gaj sa se te bon zanmi Don Kato misye te ye, yon tiyè a gaj, misye mouri la, nan moman map pale a de misye la, misye mouri, ti Fefe sa m te pataje foto ti Fefe sa sou paj mwen. Ti Fefe sa frè pam pa gon moun ou k voye misye al touye pou gentan bay misye kòb pou misye pa al fann tèt li e pa gon Pou nou voye misye al touye sa se pou misye pa al fann tèt li pou ou. Se konsa ti Fefe a te konn fonksyone anndan Vilaj de Dye. E Don Kato se konsa Don Kato te ye a ti Fefe. Don Kato se konsa Don Kato te ye a ti Fefe. Minm minm nèg ak li yo ankò manje ti Fefe sa. Paske ti Fefe nan swadizan revolisyon, nan swa. Swadizan revolisyon ki t ap fèt pou Vilay de Dye alepòk Adly, lè nèg yo t ap eseye met Maron Squad deyò, sa vle di la a n ap fè laptitistwa, n ap eseye wè si n te ka retounen sou sa k te fèt anndan Vilay de Dye anvan nèg 5 segond yo. Èske w byen konprann? Epòk Mawon squad ap bay anpil pwoblèm. On lòt ti vòlè ou konn sa m di w lan, wap jwenn te gen Johnny Kouba, wap jwenn te gen Maya, wap jwenn te gen Ti Bway, wap jwenn te gen Angelo, wap jwenn te gen on pakèt ti vòlè nan baz sa ki rele Mawon squad la. Pase baz sa epòk mwen te anndan Village de Dieu, men mwen menm nèg sa yo te manke touye m pou on bagay kouran. Nèg yo fin kase fil kouran m, m pa menm konn si se nèg yo k ap touche kouran alepòk. M al kouri sot deyò Baha'i m al di kiyès nèg ki kase fil kouran m nan Baha'i. M di kounye a lè map di kiyès nèg ki kase fil konbit map kouri sou 2 wòch pou m fè nèg la remoute anlè a pou l te ka al konekte fil la m gade m gade m wè Angelo e kòman e Johnny Kouga chita sou yon mach eskalye epi yo kale yon 45 gen yon ka yon 9 milimèt yo kale yo di oh. Hey epa mwen non k dekonekte kouran an misye di e sak dekonekte li misye moutrem zam nan misye moutrem kisak dekonekte kouran m tou bay nèg yo vag nèg yo ala fil kouran an ou konprann sam di w nan m tou paka fè anyen m pozem m ret nan mwen menm pase si kèlkeswa depi m ta menm leve wòch la m ta menm pa lagel atè ou wè m fin leve wòch la e lagem lagel atè ou konprann depi m ta menm tire wòch la m gentan wè son moun mouri m ye paske m wè e zam ki sou nèg yo Ok a lepok Johnny Cuba te gen kontwol vilay de Dye Johnny Cuba sa a misye te konn fè sa li vle nan vilay de Dye fò m fè n konnen tou anndan vilay de Dye son zòn e lè m pale de kouran depi kelkeswa baz ki gen anndan vilay de Dye se baz sa a wap peye kouran an nòmalman konprann leta konnen yo la menm jan w wè leta ap chache izo a la gon chèk nèg izo mete nan zòn vilay de Dye pou touche kouran pou li èske w byen konprann chèk nèg sa. tap soti chak mwa bagay ou pata panse e nèg sa ap travay nan leta èske ou byen konprann se konsa tout baz ye anndan vilaydj nèg la te mèt te vòlè li te mèt te bandi depi se nèg la ki gen kontwòl zòn nan se li menm pou al peye kouran non sèlman leta ap peyel epi moun nan zòn nan ankò lè yap peye kouran se li menm pou yal bay kòb la èske ou byen konprann se konsa baz la baz kèlkeswa baz ki antre anndan an fonksyone ok alepòk Johnny Kouba a dli li menm pral. pran kontwòl zòn nan nan men Johnny Kouba, Adly tiye Adly avèk nèg Ti Fefe avèk nèg Manno alepòk Manno te nan batay sa tou, Manno potko nan 5 segond men Manno te nan pilat, fòm fè'n konnen Manno se nèg ki pase nenpòt 2 ou 3 baz, Manno te nan baz Adly li te nan baz pilat anvan'l te nan 5 segond, sa nou gendwa pa konn istwa Manno mwen menm m'konn istwa Manno byen, konprann, sa vle di moun ki konn Manno konn Manno, konprann, Men mwen menm m ap ba nou istwa sa yo, se paske pou m te ka retounen sou sa k fèt anndan vilaj de Dye, pou n gen kontwòl sa k ap fèt la depi lontan. Pwoblèm sa la, konprann sa m di w la? Eben, Manno te konn, te konn batay bò kot lapolis. M toujou di pawòl sa la. Manno se nèg yo te konn mete nan machin lapolis, konprann? S on nèg, e menm jan w wè, e wè m ap di w Miskaden s on, s on bandi k ap download la, Ebyen se konsa yo te download Manno. Ou konprann sam di w lan? Lè Manno fenk kòmanse se nèg ki te konn ap tiye ti vòlè wi. Se konsa wi Manno te kòmanse. Konprann? Nèg kap tiye ti vòlè. Se konsa nèg yo toujou kòmanse. Konprann? Oh yap tiye ti vòlè, oh ti vòlè a depi l vin nan blòk yo, bagay plop epi w gad wè nèg la kounya li menm kòman l vin kanpe l kanpe an ti vòlè tou. Èske w byen konprann se konsa nèg yo toujou. Sa fè m toujou pè nèg sa yo k ap di y ap tiye ti vòlè leplisouvan. Pase, yow, leplisouvan lè nèg la di sa, m pa di tout ki konsa, men leplisouvan lè nèg la di sa, yow, nèg la toujou gen yon gwoup gang li afilye. Ou konprann? Lè Manno te fenk ap kòmanse jan m di nou an, mwen m fenk ap wè Manno nan kesyon baz anndan Vilayidedye, Se nan baz Adly, nan baz Tchò, bato Luckson, sa k mouri nan Dèlma 31 oubyen Dèlma 32, yon bagay konsa m kwè. Ou konprann? Pase nèg sa yo al, depi lè 5 segond fin mete yo deyò, se nan zòn Dèlma y al etabli katye jeneral yo. Èske w byen konprann? Enben Manno te konn goumen pou nèg sa yo. Manno te konn antre nan machin lapolis nèg sa yo. Nèg sa yo ap met kagoul nan tèt Manno pou y al fè misyon avèk Manno. Se pwoblèm sa ki gen nan lapolis ann Ayiti an, mwen menm m ap pale nou la, nou gen dwa pa konprann. Nou pa konnen l. Nou pa konnen l. Kite moun ki konnen ap pale nou, kite moun ki konnen pale nou de sa. Mwen menm m t ap parèt tout figi m konsa pou m ap pale bagay sa yo si e pa verite yo ye. Èske w byen konprann sa m di w la? Ou menm si w vle al fè rechèch, al fè rechèch, Bakòp, Bled, Marasa, èske w byen konprann bann nèg sa yo menm? Se pa moun k ap pale m de bagay sa yo frè m. Bagay sa yo mwen menm mwen viv yo anndan Vilaydedye menm. Se poutèt rezon sa mwen menm mwen pè bagay sa yo. Paske lè nèg yo vin pèdi kontwòl nèg yo kreye enben sak vin pase kounya yo pa janm bay reyalite a kòman reyalite a kòman nèg sa yo te kòmanse se pwoblèm sa m genyen an èske w konprann sa m di w lan enben yo nèg yo fè revolisyon a dli a dli swadizan revolisyon e fèt e nèg baz pilat nèg baz e kòman rele a e nèg baz e polisye a te kreye ki te rele pidjiyit èske w byen konprann sa m di w lan. Nèg baz ki rele pidjiyèt bann nèg bato Luckson yo ki se tchwa sa menm chèf de lapolis m kwè chèf de lapolis lè misye mouri chèf de lapolis bay misye omaj jiskaprezan se yon bagay mwen di m di mesye si nèg la mouri nèg la mouri tou bandi Nou menm nou onore l antanke polisye o tandiske gen polisye ki mouri nan sèvis yo ki pat janm bandi menm yon fwa ou pa janm ou jwenn yon chèf de lapolis kanpe pou l ba l omaj èske w byen konprann sa m di w lan mesye nou nye a lapolis lan nou nye lè sa m te menm atire atansyon nou sou bagay sa m te atire atansyon nou sou bagay sa pa gen moun ki te janm pale de sa lè m fin di pawòl sa pa gen moun ki fè pawòl la viral E m te di l, m redi l ankò, pase, mesye, si gen nèg nan lapolis lan k pa janm antre nan baz menm yon jou maten, nou pa janm ba yo omaj, nou pa janm ba yo chèk, nou pa janm, nèg sa yo lè yo mouri, n ap ba yo omaj, n ap bay fanmi yo chèk, èske w byen konprann, n ap bay tout bagay nèt, nou menm ba yo chèk mò menm. Konprann? Nou menm ba yo chèk mò. Konprann? Moun ki mouri deja. Konprann? Ò tandiske gen polisye menm ki mouri nan fonksyon travay, janm bandi menm yon fwa nan vi yo. A inifòm nan sou yo, yo pran lapli, yo pran solèy, yo pran tout bagay. Èske w te konprann? Bandi tiye yo nan mitan lari, yo nou kite yo tankou chyen. Fanmi yo, lè fanmi yo al.